Men sa m t ap pale w la. Depatman Trezò Ameriken pran sanksyon kont Senatè Rony Celestin ansanm avèk Hervé Fourcand. Raple w nan jou pase yo la a. Kanada te pran sanksyon kont mesye sa yo. Ebyen kounya a, Lèzetazini foure tout kò l nan dosye a. E depi w tande se OFAC ki frape yon nonm, m pa kache di w, gen pwa, gen koze, gen sanksyon pèp ayisyen. Senatè Rony Celestin, wi, ebyen kisa li menm li fè? Li fè trafik dwòg ant Ayiti ak Venezyela. e l fè trafik dwòg ant Lèzetazini ansanm avèk Bahamas. Kanta pou Senatè Hervé Fourcand, ti avyon l lan ou konn wè k ap vole anlè a pèp ayisyen, se li menm li itilize pou fè trafik dwòg. Tou de mesye sa yo itilize pozisyon yo menm jan ansanm avèk Senatè Youri Latortue ak Senatè Lambert pou fè trafik dwòg, pou blanchi lajan, pou finanse gang. Ou pral jwenn detay ou mèt fon ti tann. Monchè sou chimen nou, mwen kwaze ansanm avèk yon peyizan. Waw! Frèzè sè byeneme peyizan fè tout sanm tresayi tèlman l mete koze atè. Pandan l tap ban nou koze, li te chita nan mitan yon bann ze pi mayi, li te gen yon bòlèt nan men l avèk kèk moso joumou plis kèk moso manyòk. Waw! Sa te fè tout anndanm vibre lè m ap gade kòman sitwayen an ap pale ansanm avèk fyète, an, kòman li fyè de tèt li, kòman li fyè de sa ke l ap fè a, e aktyèlman la a, pou sa k ap pase nan peyi Dayiti, se pa tout moun non, ki kapab fon aksyon konsa. Deklarasyon l, m pa kache di ou se bagay ki ka fè dlo soti nan je, si tout fwa, anpil nan dirijan nou yo, pa gen santiman. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi paw. Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an e kont sa ki se te Dife san flanm. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se piman. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen, Waya waya anba pikan, waya waya anba pikan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Medam, madmwazèl e se mesye jan ke m te anonse ou, OFAC, yon biwo anndan depatman trezò ameriken pran sanksyon kont 2 senatè ki se senatè Rony Celestin ansanm avèk senatè Hervé Foucand e gen yon lòt sitwayen ki rele Richard Lemine. Ebyen, sanksyon sa yo. pran kont mesye sa yo, se selon sa ki di nan dekrè 15 desanbre 2021 an ki enpoze sanksyon kont etranje ki enplike nan trafik dwòg nan mond lan nan moman an Celestin ansanm avèk Foucan se 2 ayisyen ki tonbe anba sanksyon OFAC yo pèp ayisyen. E raple nou nan jou pase yo m tap esplike nou Kanada ka toujou pran sanksyon kont yo men Depi w tande se depatman trezò ameriken ki pran sanksyon kont yon moun, m pa kache di w li gon pwa entènasyonal. E raple w, se nan menm videyo sa m t ap esplike ke DEA te mete anba kòd deja Ansyen senatè Youri Latortue, alepòk, tonton l te premye minis Jera Latortue, li ta pral fè kontak, rele Mezon Blanch, fè yo lage Youri, epi Youri pral rantre nan peyi Dayiti, rapidman l pral tou foure kò l nan politik, yon fason pou l kapab fè kouvèti. E, ansyen DG pnh la ki se Mario Andresol fè konnen ke Michel Martelly konn ap pase dwòg pou Kolonbyen. se Kanada ki pran sanksyon kont Mateli. Lezetazini apiye men jiska prezan yo poko soti yon nòt. E si tout fwa Lezetazini, m kapab di OFAC, pran sanksyon kont Mateli, ebyen dosye Sweet Micky an sa pa egziste ankò. Se tou foure l nan tiwa. Li pa egziste, donk majorite peyi li pap ka deplase pou l al jwe. Or la a pèp ayisyen raple w ke Joseph Michel Martelly gen doub nasyonalite, nou ta renmen konnen kòman blan pral jere dosye Martelly. Sa ekstrèmeman enpòtan. Donk frè se sè byeneme, selon OFAC, yo di konsa Foucan itilize ti avyon l nan pou l fè trafik dwòg e Foucan menm te tante itilize enfliyans li pou l mete moun nan pòs nan peyi a, ki pa dwat, ki konn sa l ap regle anba raje a, yon fason lè dwòg li ap pase, pou ke pa genyen lapolis ki pral fouye, pa gen ankèt, pa gen ULCC ki pral foure bouch, pil monte desann dcpj, non. Li te bezwen foure moun. Donk, pèp Ayisyen ou kapab konprann, peyi a ki twouve l nan sitiyasyon sa a, Mesye sa yo ki nan peyi a, yo just bezwen pòs la pou ke yo kapab regle koze yo. Men, se pa travay yo vini pou yo travay pou ede peyi non. E sa ki grav la, pande yo fè tout malvesasyon sa nan peyi a, gwo kay yo, pil lajan yo, ki kote yo al serel, se nan peyi ki pral pran sanksyon kont yo a ankò. Nou wè nan pwen sa, j'adore les Américains. Yo baw posibilite pou vin met lajan lakay yo men atansyon kou nan koripsyon premye moun kap plip ki sezi lajan se yo menm. E yo batay pou ke yo rann jistis lakay yo fò, yo batay pou rann enstitisyon yo fò lakay yo. Pandan ou menm wap kraze peyi pa ou, wap gangsterize. Donk medam matmwazèl se mesye, nou kapab konprann nan peyi dayiti, se pa sèlman oligak kowonpi yo, kap naje nan dlo trouble men dirijan nou yo tou moun nap vote maten midi swa ki pou al reprezante nou bò kote prezidan donk moun sa yo tou pa bliye yo gen group gang yo yap finanse e pou depi ou nan dròg ou paka pa nan gang a elas depi ou nan dròg ou paka pa nan gang. pase kite Mexico yon bagay, dèfwa si machandiz la pral pase, epi nan zòn nan gon lapè, men ou santi si machin nan pase nan nòmal ou byen moto nan sa ke ou pote machandiz la, la polis pral fouye paske zòn nan kalm, pa gen dezòd, pa gen bandi kap tire, kèt ou vin santi biznis ou menase. Ebyen kisa ou pral fè? Ou pral di gwoup gang lan pete bal nan zòn nan? Pete bal nan zòn nan pou kreye divèsyon yon fason pou ke dwòg la ka pase an dousè pèp ayisyen. Donk pandan bandi yo menm yo ap tire epi dwòg la pase. E kounya la a, lè bandi sa yo fin tire, machandiz ou pase. Pa bliye katouch ki fin tire a l pap retire ankò. Donk kounya la a, senatè sa, depite sa, minis sa. Kisa l pral fè pèp ayisyen, fòk ke li kreye mwayen pou ke li bay baz la zam, bal an kantite. Pa bliye si jounen jodi a ou pase ou pete kèk katouch, demen si Dye ve lapolis ka entèvni. Donk pou ke li kapab gade ti mesye yo an vi, kisa l fè, li pral achte pi gwo zam ba yo pou l fè kè yo kontan, l ap achte pi gwo kalib katouch ba yo tou. Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Se pa pou san rezon la a m toujou eksplike w ke gang yo jwe yon wòl enpòtan nan politik peyi a. Gang yo se yon pyon enpòtan pou politisyen yo. San gang yo majorite chèf nou yo pap ka viv. E gade byen pou wè, a chak sa ki pral rantre nan sistèm nan, woy nou pral delivre le peyi, nou pral a goch, nou pral a dwat. E pi apre 4, 5 an, ou wè l gen tan gen gwo kay, ou wè l gen tan gen plizyè machin, li gen pil biznis ou pa konn ki kote, donk li gen tan travay pou l ranmase tout lajan sa yo. Atò, di m eske ti kòb w ap touche nan palman an kapab fè kay 3, 4 etaj? Nan konbyen lane? Nan de twa zan? Ou gentan gen machin, ou gentan gade nan kont an bank ou gentan men wotè men ki kote ou jwenn lajan sa yo? Epi se moun sa yo avan ki te di yo pral travay pou nou, nèspa? E imedyatman yo rive, se sèl lavi yo sèlman k chanje epi sitiyasyon an vin pi anpire toujou. Se kòm si bagay la te grav, moun sa li menm se abse l vin mete sou klou a ankò. E medam matmwazèl e mesye genyen Rony Celeste li menm ki sa l fè li fè trafik dwòg ant Lèzetazini a Bahamas ant Venezuela ansanm avèk Ayiti. Donk mesye sa yo yo itilize pozisyon yo pou anrichi tèt yo, yo itilize pozisyon politik yo pou ke yo kapab fè biznis yo pase. pou yo ka gangsterize pou ke dirijan lòt peyi pou di ie pa depoze la pat sou yo. Eske w konprann bagay yo? Donk kounya la, lè w wè nèg yo nan peyi Dayiti, yo fin touye yon prezidan, epi jiska prezan yo ap chèche konsansis, yo ap chèche konsansis yo pa ka jwenn nan, sa ki pase, fòk nèg la asire l ke moun li pral mete a, son moun lè ke l bezwen pase ti dwòg li, ki pa pral bay pwoblèm. Lapolis pa pral foure bouch. Bon, ann pran egzanp ki si klè, kiyès ki pa konnen nan peyi Dayiti ke Hervé Fourcand ansanm avèk Rony Celestin nan dwòg? Kiyès ki pa konnen? Kiyès ki pa konnen nan peyi Dayiti? Men sa ki fè mal se ke lè wap gade tout betiz sa yo kap fèt nan peyi, ministè la jistis pa menm prete dwèt li. Sa ki pase menm la jistis o kouran de tout sa. Men yo menm yo pa ka pran sanksyon. Bon m eksplike nou ka peyi Dayiti a ki sa li ye pèp Ayisyen. Se kòmsi ou nan yon lakou. Nan lakou a, ou marye ansanm avèk yon nèg, ou gen sè ou ki rete nan kay la. Nèg la genyen kouzen l, frè l ki rete nan kay la. Donk vin gen pil kouzen, kouzin nan kay la. Epi yon bon maten, ou menm ki se sè, Pandan w ap mache konsa epi voup! Ou al tonbe sou yon kouzen ak yon kouzin k ap fè lanmou. Tonbe ou tonbe sou kouzen ak kouzin nan k ap fè lanmou an, ou pantan. Kounye a la a, sekrè sa a vin antre nou twa nan kay la. Tande byen wi pèp Ayisyen. Kounye a la pèp Ayisyen ki sa ki pral pase? Pandan ke lòt kouzen an vin kenbe kouzin a kouzen a kouzin nan, kouzen an li menm yon bon maten pandan l pral nan douch, ki sa l wè? Li wè se frè a k ap mete pou sè l ankò. Li met de men nan tèt li di Bondye sa k ap pase konsa? Kounye a la nou tout gen sekrè nou anndan kay la, frè ap pran sè kouzen kouzin. Men kounye a la ki sa ki pral pase pa bliye nan kay la gen fanmi nèg la tou, Manman an pral kouche ansanm avèk yon frè nèg la. Pitit kouzen okouran. E ki sa ki pral pase? Papa a li menm ki nan kay la pral kouche ansanm avèk sè fi a. Donk, sodòm e gomò ap fèt andedan kay la. E men se konsa sitiyasyon peyi a ye. Se konsa bagay la ye nan peyi a. Nou youn konn lòt. Nou youn konn sa lòt ap regle, nou youn konn lòt ap fè tchèk wonfle. Men dènye kouk pou touye koukou a pèp ayisyen, se lè manman an leve yon maten epi li jwenn son kouzen k ap jere papa a, k ap jere mari l. Èske w konprann? Li leve li jwenn yon kouzen k ap djake mari l, li met de men nan tèt li di anmray bagay la di. Non la a nou rive twò lwen. E pandan tout sa ap fèt andedan kay la papa ap di hum. Humm sèl bagay fèt atansyon papa ki ta sipoze kraze sa wi fèt atansyon ke tout betiz sa yo kap fèt la yo rete la ebyen se konsa peyi dayiti ye se konsa peyi dayiti ap fonksyone donk ni moun ki nan sektè prive ni moun ki nan lajistis ni moun ki nan sosyete sivil tout nèt nan betiz la, tout gade nou, ap benyen nan labou a, tout ap fè sodòm e gomò nan peyi a. E konsa bagay la ye. E paske kòman w te ka konprann pèp ayisyen, pou otorite lòt peyi ap pran sanksyon konsa kont yon seri de dirijan, epi pou lajistis nan peyi nou pa pwente dwèt, se ke lajistis nan krèy la tou. Atò kòman w te ka konprann pou yon nonm gen avyon l nan peyi a, l ap pase dwòg epi pou lajistis pa okouran? Lajistis gen pousantaj pa l. E si w wè bagay la ka rive la, se gras ansanm avè Jovenel Moïse wi. Si w wè abse a ka pete, l ap santi konsa pèp ayisyen, l ap bay dlo, l ap bay pije, l ap bay san yon sèl kou. Paske Jovenel Moïse li te fè pati de sèk la. Li te fè pati de sèk Sodom et Gomorrhe la. Li te genyen viris la nan sanl tou. Paske se pami yo l soti. Eske w konprann? Men li vin rive yon moman li di kèt m pa ka rete nan sèk sa li pap bon pou mwen. Ebyen kisa ki pase? Li batay, li jwenn antidot viris la. Donk lè ke li menm li vin retounen rantre lap batay pou ke kòman, lap batay pou l wè kòman l te kapab bay lòt yo antidòt pou wè kòman l te kapab kraze, elimine viris la. Men, moun ki gen viris la nan san yo tèlman kriminèl paske gon fason yo ap souse san. Yo gen tan fin abitye kòm si chanje sistèm yo pou yo al manje fèy pou yo gen san yo pa ladan, se san tou kri yo manje. Donk kounya la, lè ke wap batay, ou pa vle yo bwè san tou kri a, ebyen sak pral pase? Yo ap kole dan sou ou yo tout ansanm yo manje w, e se sak rive Jovenel Moïse. Ou nan yon peyi pèp ayisyen, la jistis ki ta sipoze pouswiv moun sa yo, ou pral jwenn jij kòk kap resevwa mèsenè kap siyen dokiman pou lal prezidan apre yo fin touye yon prezidan. Ou ap jwenn jij Roger Noël Cius kal kache kòl nan peyi Canada non Canada silvouplè m poko konprann dosye yo non jij ki te siyen manda pou touye prezidan nou menm ki toujou ap batay pou la demokrasi silvouplè jij ki te siyen manda pou al touye prezidan lakay li lakay ou jiska prezan pa voye l pou nou l ap itil nou pou l vin kontinye fè manda se ekstrememan enpòtan. Donk, w ap jwenn ankò 7 fevriye, jij Yvikel Dabrezil se moun ki ta sipoze rete nan biwo l k ap jije vakabon k nan vye bagay, ebyen yo menm tou yo fè pati de Sodòm e Gomò a pèp Ayisyen. Yo menm tou gade n yo ap regle bagay chen a chat tou. Donk, se konsa sitiyasyon e kite nou ladan. kite nou fè vè, kite nou fè tenten, kite nou fè tchèk monflè, paske lè nou nan kay la, sè pase pran frè, kouzen, kouzin, tonton, matant, gade nou, bay la tou nou galimatcha, gon maten k pral rive, ebyen, papa ap di kèt, sè a genlè pa twò gou kounya la, bon m pase pran ti kouzen, gon kouzen k ap di kouzin nan pa twò bon, bon m pase pran ti kouzin, donk, de jou an jou eksperyans ap fèt, e se lè sa, ka li menm l ap vin pi anpire toujou. Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Ala traka pou lave kay tè. Donk, jounen jodi a ou kapab konprann, ansanm de sanksyon sa yo yo ap pran pèp ayisyen, donk se pa men sa fè, pwiske lè ke se OFAC ki pran sanksyon kont yon moun, moun sa a, ki se etranje, yo sezi tout byen l, yo bloke kont li. E, pa bliye, pa rapò ansanm avèk pwa Lèzetazini genyen, premye puisans mondyal, e non sèlman sa tou, pwa dola a genyen sou mache entènasyonal la. Donk, kounye a la, depi se bank mesye sa yo te gen lajan, ebyen, OFAC tou voye je gade yo, e di gade, fèmen sa. Bloke sa. Sezi sa. E a nenpòt ki moman yo kapab desann vin mare mesye sa yo. a nenpòt ki moman DIE ka debake vin mare mesye sa yo. Donk menm jan nan jou pase yo, OFAC te pran sanksyon kont Youri Latortue ansanm avèk Lambert ki gen anviwon 20 lane depi l nan dwòg l ap travay ansanm avèk blan, mesye sa yo k ap blanchi lajan k ap finanse gang nan peyi Dayiti, Ebyen medam matmwazèl e mesye apre kèk semèn ke Kanada li menm fin pran sanksyon kont ansyen senatè Rony Celestin ansanm avèk Hervé Foucan ebyen jounen jodi a depatman trezò ameriken ebyen pran sanksyon kont mesye sa yo e lè se OFAC ki pran sanksyon kont ou si gen yon moun kap eseye tanzantan wè kòman l te kapab fè tranzaksyon lajan ansanm avè w yo ka menm pran sanksyon kont moun sa e trennen l lajistis pou l vin bay eksplikasyon. Donk la ou kapab konprann, se pa ti koze ki piti men de tout fason n ap tann Lèzetazini ki sa l pral di pou Joseph Michel Martelly. Menm jan l konn desann vin ranmase mesye ki nan dwòg yo, ki sa k fè yo yo poko desann vin ranmase sa yo? Èske se presyon yo ap ba yo? Sa yo konn just desann yo vin bwote yo, yo ale ansanm ak yo. Donk, paske lè ke w te gen yon seri de moun ki te gen tan fin abitye bwè san, 10 kenv 10 15 20 30 50 mil dola sou mouda monnen yo e se monnen epis kounya la yo ap gade ke gwo lajan sa pa ka rantre yo gen sanksyon sou do yo yo limite yo ap tounen chen anraje yo pral kidnape moun devan dèyè e sak fè nou menm pa bor isit mwen te di nou blan li menm lap koupe viza lap bloke kont nou menm file manchèt nou debò pase sansi pral anvayi nou lougawou yo pral mande anraje. Kòmanse boukannen zòrèy si pou n frape vakabon, kòmanse boukannen zòrèy si foure grenn sèl pou n frape lougawou leswa, ay bagay yo pral difisil nan peyi a. Kote ke gon moun ki te milyonè epi l vin fè fayit, li rekòmanse a zewo, li rekòmanse nan vann bonbon pou l fè 10, 15 goud pou l pase monte, se pa dwòg dilè. Pase si gon nonm li konn gon seri de malèt lajan lakay li li pa ka kontwole moun sa pral chita pou l achte yon aransò pou 50 dola pou l koupe l pou l fè 6 moso pou l fè 50 goud sou li. Li pa gen pasyans sa. Li pap genyen pasyans sa pèp ayisyen. Donk Kanada Lèzetazini bay pas la sonje m toujou di nou la a se pa peyi sila yo k ap vin ranje peyi nou pou nou. okontrè yo ban nou pas la se degaje nou make gòl la pwiske fòk peyi dayiti sòti nan sa l ye la medam matmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodi a bon ou kwè se koze dan le moun heyy ala traka pou lave kay tè papa mesaj pou la sosyete humm bay dam sa yon ti konsèy pou mwen pase li bezwen konsèy nou moun ki toujou gen mennaj kap pote ti flè dèfwa yo fè flè ansanm avèk lajan. Mademoiselle pase mesaj la silvouplè. Gen de seri de bon ti mennaj m konnen nap poste. Ti mennaj lan ban nou flè. Pafwa ti mennaj la tèlman rive lwen li konn ban nou kòb pou flè. Li fè kòb la an fòm flè. Li pote gwo nounous, li pote chokola, li pote li pote yon pakèt bagay pou nou. Kote nou jwenn yo? Kote nou jwenn mòd mennaj sa yo? Menm gon zanmi m la gwo jou fèt li, mennaj li son apèl mwa wi l voye ba li kòm kado. Son apèl mwa mesye a voye bay dam nan. Men dam nan ap rele l al mande m sa pou l fè, èske l mèt kite l oubyen èske l mèt kontinye. Fò n ka ban m yon konsèy pou m ba li. O papa Bondye! Humm! Adje sè m! Bondye konn tout bagay. Bondye konn tout bagay pèp ayisyen. Dèfwa w ap gade w santi kè w grenn. Kè w grenn, w ap gade jan moun yo debake, ti sipriz. M pa ka jwenn yon moun fè m ti sipriz mare je m tou. Jan nou fè konsa? Fò ti sipriz mare je w, dèfwa ti gato danivèsè epi lè w ap rale bagay ki make api bèfde la epi w wè lo lajan ap monte. Nou pa konn fè ti gato sa yo tou, fon ti gato konsa pou mwen. Non dèfwa kè m grenn pèp ayisyen. wap pran pòz tòg ki kote ki bon kèw brize wi hein ou konn ap gade yon seri de ti flè manvi pou yo pot flè pou mwen tou epi poum vin la pou mwen pou mwen pran sant waw manvi humm eeyy humm. M ta renmen konnen kote nou jwenn mennaj sa yo k ap pote ti flè, fè ti sipriz tanzantan, ti chokola, fè ti chòpin, bèl ti kilòt, wè sa m di w la, mennen w nan pak, nan sinema, pale w de lavni, pou n ap fè ti biznis. No, kote nou jwenn moun sa yo? Kote moun ki gen yo a, kote yo fabrike yo? silvouplè ede demwazel la mad bonm mesaj la m pa janm konnen m ka byen jwenn yon grenn ladan mad bonm mesaj la epi mwen map remet demwazel la silvouplè mezanmi pa kite weekend nan fini non pou ke mwen pa jwenn moun sa medam madmwazel se mesye anpalan de dosye asasina jovenel moise non. Lèzetazini genyen eksplikasyon pou l bay sou dosye sila. Wi, se trè byen. Men, pou dosye Mateli a li ekstrèmeman enpòtan pou Lèzetazini pran pozisyon. Menm jan l pran pozisyon, menm jan li sanksyone Youri Lanbè, li sanksyone Ève Foukan ansanm avèk Rony Celestin, n ap tann dosye pa Mateli. N ap tann dosye pa Mateli. N ap tann Mateli nan peyi Dayiti. N ap tann li. E medam matmwazèl e mesye, yo gobe Jojo, ma kache di ou ak mizik sila a, Mateli pap ka dòm anpè non. Pèp ayisyen, ann re tande nou, nap rive sou, donk tanzantan nap raple ou, tanzantan nap ba w tande, nap netwaye zòrèy la, Ayayay gen Bondye non nèg yo mechan sou tè sa ou map di sa fò pitit fim nèg yo mechan sou bezwen kote wè nèg yo kriminèl se desann ayiti nèg yo gen kè mesye yo manje prezidan jovenel te di yo li kwoke nan gòj yo medam madmwazèl se mesye fòm diw ebyen peyizan sa rive sou mwen peyizan frape tout anndanm monchè m pa kache di nou si se pou si se sa yo nou te konn pwomot. Ayayay gen bondye si ke dirijan nou yo se sa yo tap promote se pou sa yo tap batay eske wè jan yon peyizan fyè pèp ayisyen ato dim ou wè sa lap fè a la li pap kitel non pou lal fè vye bagay paske li renmen sa lap fè a li pran feeling nan sa lap fè a li renmen travay esak fèm renmen peyizan. Paske imedyatman sezon rive, peyizan poko wè lajan pou ke li mete de twa grenn anba tè, tèt li cho kou vè lanp. Paske li pa wè li menm ki pral viv sou kont moun, li pa wè li menm pou yo tande pitit al vòlè mayi sou pye, pitit li tal keyi bwa kongo moun, li pa wè sa. Li pa wè kòman sa pral fè fèt, donk lap degaje l fè tout sakrifis. Dèfwa, gen de fanm mwen konnen pèp ayisyen, yo konn mete napon yo nan pla n wi. Yo konn mete bèl mennay yo genyen nan pla n. Ou pa bliye nan tan pase yo konn gen yon seri, nan tan pase yo te gen yon pes. Ou pa bliye nan tan pase yo gen yon seri de bon vesèl pèp ayisyen. M raple m t al kay grann mwen, m t ap batay pou m pran kèk grenn kiyè, grann mwen chase m. Wi, grenn kiyè an ajan wi pèp ayisyen. wi bon grenn kiyè wi bagay serye wi ah ah grann mwen chasem li sere kiyè mwen pa konn san ba tè de tout fason map grandi map vini kanmèm pa di grann anyen èske ou konprann donk moun yo gon fason yo renmen travay la son bagay ekstraòdinè lè ou gade sitwayen ki chita sou tout mayi sa yo anpil nèg ta renmen fè sa men yo tèlman antre nan vye koze Moun nan fel li fyè, pou kisa ke dirijan nou yo nan peyi d'Haiti pa ka fyè de lajan yo genyen? Yo toujou montre yo ap plenyen bagay la pa bon pou yo, tandiske yo nan gang, yo nan drog, yo nan tout sak pa bon. Yo pa fyè de travay yo a. Yo pa fyè de sa yo ap fè. Men, kote w wè eleman sa leve l chita, lansanm avèk bòlèt li, lajòm ou li, lansanm avèk manyòk li, pil mayi l ap pase solèy. Li ere, l ap viv pou yon bèl bout tan sou latè, li pa gen strès, li pa nan vòlè pèp ayisyen, li pa gen blan k ap pran sanksyon kont li. Èske w konprann? Donk, moun nan leve l alèz. E medam, matmwazèl e se mesye, lè w wè moun nan chita konsa se paske li gen tan santi demen maten l asire. e gon ipokrizi nou gen lakay nou fòn batay poun mete fen ladan paske moun sa yo yo merite ankadreman moun sa yo yo merite sipò se pa sèlman lè dirijan yo pouse do yo mete yo deyò yo al pase mizè menm travay yo tap fè nan peyi dayiti a se li yo al fè an repiblik dominikèn Epi kounya la, kou yo maltrete yo, kou yo imilye yo, woy senpati, anmwey gade nou, nou sèl nasyonalis, fò n manyen kite ipokrit, se depi lè yo lakay pou n aprann felisite yo, pou nou di yo bon kouraj, batay pou n wè kòman nou kapab ankadre yo, pou ke pwodiksyon nasyonal la ka bay tout peyi a manje. Fòk ke pwodiksyon nasyonal la modènize pèp ayisyen. Bon m eksplike w on bagay, filing ki genyen, lè ke ou gon lajan nan men ou se ou menm ki travay. Mèdam matmwazèl e mèsyè, depi ou tande desanb rantre, desanb rantre, preparasyon kòmanse ap fèt lakay. La cho, te gentan deja toufe, donk lacho souvan fèt depi nan zòn mwa out, e wi, out oubyen septanm paske yo kite l fè 3 mwa, apre yo fin fè lacho a pèp ayisyen, epi nan desanm kounye a la, yo pral kase lacho, yo konn vann etsetera. Pou ke ou debarase kay, pou pentire kay, tande byen, pou pase twal mouye pou lave tout veso pou lave tout rad nèt pase nan premye janvye kap antre a ou pa sipoze rantre ansanm avèk kay la sal pil la pwòp te gade non nan apre midi se al keyi pil zoran isi koupe zoran isi chèche bokit mete zoran isi mete dlo mete la cho e pou kite la cho a gade non a byen di lye pèp ayisyen epi ou achte yon bale. Kounya la, nan demen maten, lè w leve, kay ap debarase, pil veso ap lave, moun ap foubi, gade non tout moun an aktivite, gade tout moun ap batay pou fè lakay yo klere, moun ap pentire, gade non moun ap blanchi. Donk ti moun menm, se al chèche wòch pou fè lign wòch, èske w konprann? Epi kounya la, lè w fin fè lign wòch, epi kounya, Nan demen maten, lè ke w pral foure bale a nan lacho a pou brase l, lacho a vin ba w yon koulè vèt, pèp ayisyen, sa vle di blanch lan tèlman nòmal! Kounye a la a, lè ke w fin pase lacho anndan kay la pou dezenfekte kay, pou retire move lè, epi kounye a la a, ou pran lakou pou ou, ou ale nan mouda pye bwa gade nou ap fè sèk fè dizay wap pase lache ou kwè se koze ou ale sou wòch yo gade nou pase lache ou sou wòch epi kounya la lè nan nwit lè wap gade kay la kay la blan pèp ayisyen epi rantre kay la bèl wòch yo byen ranje gade nou bèl liy wòch byen lachote ti konpran epi kounya la. Lè ke janvye pral rantre, se moman yo ap prepare tè pou yo ale simen zonyon. Kòm dabitid, granmoun lakay toujou ban nou yon sachè zonyon pou nou de oubyen pou nou twa. Sachè zonyon sa yo ba w la, lè ke w pral wouze zonyon, w ap wouze tout zonyon, men zonyon pa w la gon jan w pran swen l. Ou toujou ap batay pou w gen yon ti angrè anplis. Ou toujou ap batay pou gon ti fimye anplis pou mete pou zonyon nan ka pi byen pouse. Lè zonyon an fin pase yon bèl bout tan sou plakbòn, kounya la ou pral rache l pou al plante l nan tè frèt. Lè w rache zonyon ou al plante pèp ayisyen, men nan moman lè ke tout lè zonyon an ap pouse sou plakbòn kounya la, pa bliye ou gon lòt travay w ap fè. lè ke kòmansman mwa mas rive, sezon pral rive pou plante, ou gon moso tè w ap sekle paske ou gen tan di nan jiyè ki pral rive la a, men ki sa m pral achte, m pral achte yon bekann, m pral achte yon moto, m pral achte twal, m pral achte rad, m pral achte soulye w, gade nou, bidjè w wote sa, tandis ke w poko plante, nou konprann bagay yo. Donk, granmoun yo ba ou yon moso tè, Epi kisa w fè? Ou sekle moso tè a. Lè ke w sot lekòl, ou toujou pran wou w. Donk gen de tè ki mande pike, ou pran pikwa pou pike l. Gen de tè tou ki mande sa digo pou sekle l. Ou chèche digo, sa yo rele sèpèt la, epi ou al sekle l. Lè kò fin sekle l, lè sezon rive pou plante, pèp ayisyen, depi nan aswè sa w fè, ou mete mayi a dòmi nan dlo. Lè mayi a fin dòmi nan dlo, donk souvan nou konn fè sa nan diman, nan samdi swa pou ouvè dimanch nan maten. Lè ke mayi a dòmi nan dlo li vin gonfle, Nan demen maten bonè, ou gentan leve ou fè te, ou fè dejene, ou fè kafe, epi lè l pral fè dizè mayi a byen gonfle tè a gentan cho kounya la, kisa w pral fè ou pral fouye tou mayi pou w mete mayi. Donk lè tè a cho epi grenn mayi a te gentan gonfle, Nan 3, 4, 5 jou, mayi a gentan pete, mayi a gentan jèmen l soti anba tè. Èske w konprann pèp ayisyen kòman teknik la ye? Kounye a, lè ke w fin plante mayi a, apre 2 jou ou kapab pase pou plante pwa. Lè ke w pral plante pwa ou itilize digo, ou konn itilize pikèt oubyen tou ou itilize louchèt pou plante pwa paske tou pwa pi piti pase twou mayi e lè wap plante mayi a tou kòm dabitid ou konn tou mete kèk grenn pwa kongo ladan. Byen ke dèfwa ou konn ap fè jaden ou fè pwa kongo sèlman, men gen de kèk jaden ou ka chwazi fè mayi epi w tou mete kèk grenn pwa kongo ladan. Epi medam matmwazèl se mesye, ou wè lè moman rive pou rekòlte pwa, pase pwa pral bon anvan zonyon, sa vle di ou wè ki valè jaden w gentan genyen. Lè moman rive pou al rekòlte pwa ou al rache pwa, se nan menm moman granmoun ap rache pwa. Men, papa m toujou di, ee, kanpe, kanpe, kanpe. Rache pwa ou la pou kont li, epi wa rache, apre sa na vin rache pwa la. Pase m pap mele bagay yo menm, pase m konn kiyès nou ye. Ebyen pèp ayisyen, lè w wè papa m pase lòd la konsa, ou konn sa n konn fè? Lè yo ban nou bat pwa, nou bat pwa. Nou fin bat pwa byen bat. Apre sa, apre lè ke w fin bat pwa, manman m chita sou galri a l ap gade w, epi gen yon glasi devan, epi kounye a la pou souke pay pwa a. Ou konprann? Pou souke pay pwa, pèp ayisyen, pou al mete l sou kote. Gade byen, pou al mete pay pwa sou kote. Souvan, kote w pral mete pay pwa a, se sou yon, se sou yon prela. ou pral mete pil pay pwa pwiske lè ke yo fin retire pwa a, yo fin vante l, yo mete l on kote pou l repase solèy, pay pwa sa a, ou pral chita pou triye l, pase gen kèk gous, si pwa pat fin sèch nèt, gen kèk gous tou ki konn rete nan pye pwa ki pa ouvri, donk lè konsa fò w ale chita Nou pase nou pran kèk mamit pwa nou voye nan bay pwa pase pwa anpil. Bay si ke ou konn ap bat pwa, lè w fin bat pwa ou ap ranmase 25, 30, 40 mamit pwa pèp ayisyen latè bay. Peyi a ka fè manje. Peyi a ka fè manje pèp ayisyen. Lè w fin bat pwa w ap ranmase 25, 30, 40 mamit pwa non sèl jaden, e pa tout jaden, konprann byen. W ap ranmase tout pwa sa yo. Epi kounye a la, lè ke ou mete pay pwa sou kote, ou mare pay pwa, ou pa gen pou triye pay pwa sa devan granmoun, ou di ou pral rache pwa pa ou. Fò w konn kò, fò w konn kòman pou bon sou granmoun yo. Epi lè w fin rache pwa pa w la, Ou vini ou bat pwa, epi gon yon jan ou woule prela, ou gon jan ou souke pay pwa, ou konprann sa m di w la, kounye a tout grenn yo vini chita anba prela epi ou panche prela, pwa ki te anba pay la ou ranmase l ou voye sou pa w la, epi kounye a la ou vante. Lè konsa papa m pase l di, Talè, e pa twa pye pwa msotro w ranmase ki fè tout mamit pwa sa? Monchè, nou gen sou nou! Pwa a miltipliye, Jezi te pase! Donk, medam, madmwazèl e mesye, lè zonyon, malerezman w pa ka fè aksyon sa nan zonyon paske machann nan tou vin pran l depi nan jaden an. Men lè pòmdetè gen koze. Pase pandan wap rache pòmdetè a epi ou tou wap kouvri pòmdetè tou. Pa bliye se tou wap fouye wap retire pòmdetè wap kite anpe nan tou. Apre sa lè granmoun fin ranmase yo fin vann gade non machin vire vin pran pòmdetè. Epi ou di wap vini ou pral bat tè. Anpran ou pral bat tè ou pral chache rès grenn pòmdetè epi lè wap tounen ou tounen ak 3 sak pòmdetè. Epi ou vann ou fè kòb. E pou ou li ye, depi ou fè kòb la e pou ou li ye, e pa tè ou t al bat? Granmou yo pa konnen, yo pa konnen w ap fè mafya non. Granmoun yo se pa konnen yo pa konnen. Defwa nou konn fin fè mafya sou papa m, papa m di talè bon m di n yon bagay, nou genlè panse m pa t pase timoun tou. M te pase timoun, sa nou konnen an m konnen l tou. Bon m konnen nou fè l, m okipe nou, e la pou nou fè l nou pa ka al fè l lòt kote. Donk medam matmwazèl e se mesye, Se pou m montre w, avan menm ou jwenn senk goud ou jwenn di goud la, gon travay ki fèt. Avan menm pou w achte bèl soulye a, avan menm ou achte bèl pantalon jeans, bèl rad pou mete sou ou, bèl sandal pou achte, bèl gogo, bèl valiz, yo fò travay pou achte yo. Donk si ke ou leve nan yon sèks se travay wap travay pou ke ou gen yon bagay, ou menm leve wap leve, grandi wap grandi, se travay wap aprann travay paske ou pa leve ou jwenn granmoun ou nan vòlè, ou pa leve ou jwenn granmoun wap fre men nan kès leta pran. Se travay ou jwenn yo wap travay, donk ou menm tou wap leve ansanm avèk sans sa lakay ou pou travay. E medam matmwazèl e mesye si peyi dayiti poko disparèt nèt se gras ansanm avèk peyizan pase moun sa yo yo konnen lè sezon rive fòk yo plante si yo pa plante demen si dye ve yo ap peye konsekans lan pwiske yo pa gen leta yo pa gen moun kap voye je sou yo donk ke se yon si bèl egzanp si ke dirijan nou yo se travay sa yo te fè jounen jodi a nou tap alèz nan peyi nou nou tap manje men kisa w wè yo fè Akoz se gang yo ap kreye, menm yo menm tou, yo pa ka rete, menm yo menm yo pa ka kite pitit yo a madanm yo, yo al sere yo yon kote ki gen sekirite, epi yo itilize peyi Dayiti pou fè tout vye zak malonèt. Donk jounen jodi a li lè li tan pou ke nou ba yo yon leson, petisyon an pèp ayisyen! Ou konnen sa nou pap pa pale de li, operasyon depòte madanm otorite kowonpi, pitit, mari, tout nèt fò yo debake vin nan peyi Dayiti. Èske w konprann yo itilize peyi Dayiti, yo ap gangsterize peyi a, e ki kote yo pral achte bèl kay se kote ki gen sekirite. Èske w konprann? Sa yo sòt ankò. De fwa konn gon seri de nèg ki destabilize lòt peyi pou yo vin fè peyi pa yo bèl. Men, dirijan nou yo menm yo destabilize peyi pa yo pou yo al fè lòt peyi bèl. Yo al envesti lòt kote pou montre yo pa menm jan ansanm avèk lòt yo. Epi jounen jodi a pou w ap gade kòman. dirijan lòt peyi ap choute dèyè nou nan yon sitiyasyon parèy. Antouka, kòm nou konn peyi sila a, son peyi ki viv ra vera. Medam, matmwazèl, se mesye, byen vini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo kap rete. M pa kache di ou, hum! Michèl Souka souvan pale koze yo wi, men malerezman, nou difisil pou nou konprann. An n tande deklarasyon sa ansanm pèp ayisyen. Pa gen moun kap di pou ou. Letazini pa etazini pa al san li a la avèk èd okenn lòt peyi. Se paske pèp ameriken goumen kèlkeswa koulè po l pou rive kote li a. De menm tou pou chinwa, pou ris, pou nenpòt. Si ayisyen konprann ke se etranje kap vin fon bagay pou yo, m regrèt sa. Sa pa janm fèt okenn kote. Se ou pou fè. Men pou fè a, se pou vle sòti nan fènwa a. Sispann anpeche timoun al lekòl. Sispann fè yon politik k ap semen malè. Manyè defini sa k rele enterè nasyonal ou, enterè pèp ou. Peyi ou pa gen zanmi. Peyi ou pa gen ènmi tou. Peyi ou se enterè l genyen. Defini sa k enterè ou. E kisa w pou fè pou goumen pou li? Sispann fè fatra ap dirije w. Mete moun pou dirije w. Sispann kite achte konsyans ou pou mil goud, pou de mil goud. E sa pou fè? Aprann moun. Fò nou sispann met nan tèt nou ke nou pa ka moun. Se sa pou n fè. Depi ke n ap kapab fè sa, enben n ap kapab gen yon peyi. Un pays ça se bâti, un pays ça se mérite. Se pa yon kado di syèl. Bondye pa fè politik. Se lèzòm ki envante politik. E pa Bondye. Dayè l di w sa. Randè a Seza s ki ate a Seza ar a Dye s ki ate a Dye. Men nou menm, politik nou fè a, s on politik, depi nou jwenn ti pa nou an, nou fwote n di rèst. A chak fwa w pran yon dirijan ayisyen, la plipò di tan, k al k al negosye avèk lè dirijan etranje, l negosye pou tèt li a fanmi l. Li pa negosye pou peyi l. Li fwote l pa mal de rès ayisyen yo. Depil jwenn pal la. Ki melel. E sak pase. E sak fè jounen jodi a gon pil fatra ke blan fin sèv avèk yo. Lap voye yo nan poubèl. Atansyon kounye a la pou pa renouvle stòk fatra a sou ou. Paskel ka fèl tou wi. Bon dènyè kesyon an vrèman lè lè 2 pwochèn zane kòman ou wè yo an Ayiti? Goumen. Anpil lit. Anpil lit pou nou òganize nou. Non, non, èske se sa k pral fèt? Se sa k ap fèt menm. Anpil lit, 1 pou n òganize n, pou n defini sa n bezwen an, epi twazyèmman, pou nou chwazi de pòt pawòl, de dirijan pou n enpoze yo a la kominote entènasyonal e ki kapab gade etranje a nan je pou di men sa nou vle pou Ayiti tou. Nou konnen sa w vle a. Men il fo ke nou kapab jwenn ladan l. Men pou sa fò gen moun. Fò chwazi moun pou enpoze bay etranje a. E fò moun yo mete kran sou yo pou yo fè l. An un mo, gon mo m toujou repete tout tan. Si jounen jodi a, Ayiti e kon istwa inik nan listwa de limanite, se paske gen de zòm ki te met vi yo sou tab la. Tankou Dessalines te di a la Carte à Pierrot, Que ceux qui veulent redevenir esclaves sortent de ce fort! Que ceux au contraire. Alò mentnan, sa pou nou di tèt nou, si gen moun ki gen sen esklav toujou nan venn yo, ke yo bat dèyè al fè wout yo. Wi, men kote yo prale? E ke, an di, ki mele m. Men ke moun ki vle vin moun nan, ki vle bati yon peyi, yo ret la ap yo goumen. E fò dyaspora a konnen ke rive yon lè, manman l pral mande pou li. Fò l konn sa wi. M byen konta tout moun ki t akeyi yo, ki te bon mwayen pou leve fanm ou yo. Men rive yon lè manman w pral mande pou ou, pou vin remèt li sa w dwe l. Pase si jounen jodi a ou enjenyè ou doktè, se gras a pèp ayisyen. Donk se pou vin remèt li li tou. Hum! Ala traka pou lave kay tè papa. Eske w konprann se pa Lèzetazini k ap vin mete sekirite pou ou. Yo ka toujou pran yon sanksyon pa rapò ansanm avèk lwa lakay yo. Men se ou menm ki pou mete kòd nan kou vòlò yo. Sodòm e Gomò la se ou menm ki pou mete fen ladan. E ou konn sak grav? Toutotan sa ap fèt ou vin san respè. Vwazinay vin san respè pou ou. Yo pase sou ou jan yo vle, yo bat ou piske ou konnen ou pap ka ouvè bouch ou pale, yo tout gen kle ou. Pa gon lòt peyi kap vin retire peyi Dayiti nan sa l ye la. E sa ki fè tris pèp ayisyen se ke menm moun sa yo kap destabilize, kap bay blan responsab la epi ki kote yo al sere pitit yo a madanm yo kay blan ankò. Ala traka pou lave. Pèp ayisyen kale jo nou. Ou janm tande dirijan nan peyi dayiti ap pale kiba mal? Yo pale venezuela mal? Yo janm pale brezil mal? Yo pale panama mal? Humm yo pale gwadloup mal? Non yo a entan pou yo rete sou peyi sa yo. Epi anvan pale yo di w les Etazini, Kanada, la Frans kap toupizi yo, Espay etc. E ki kote byen yo ye se nan peyi sa yo? Ki kote madanm yo a pitit yo ye se nan peyi sa? Ki kote mari yo ye se nan peyi sa? Ala kote moun yo odasye papa se nan peyi Dayiti. Humm. Medam matmwazèl se mesye byevini nan Ayiti peyi spesyal. Monchè gon videyo m pral montre w la, sa se lè wal nan antèman. kay moun latibonit pèp ayisyen gadò imaj gadò wè èske ou wè kòman jèn gason yo ap frape bon m di nou byen si ke ou gon mò se latibonit ou pral ansanm avèl tande m byen son konsèy si w gon moun ki mouri e nan latibonit moun sa te soti si w konnen ou pa gen lajan w pa al vantèman Yo ap kalonnen w a kout wòch. Moun Latibonit pa jwe pou manje nan antèman. Bon, jan moun Latibonit fè konsa? Bon moun Tilimyè. Oh! Lè w tande gen lanmò nan Latibonit se kanbiz wi. Mwen mal nan antèman nan Latibonit, m klè sou sa. Pèp Ayisyen. Kanbiz wi ki genyen. Mande Bondye padon moun sa ki mouri an gen divès dyaspora, dyaspora yo pa alèz ayayay vakabon fè djapòt pase chak moun sa yo pral eseye fon kanbiz pou montre ke yo te pi byen pase e dèfwa moun sa ki mouri an se grangou k pete fyèl li pèp ayisyen e sak di a hahaha e sak di a wi pafwa grangou k pete fyèl moun nan. Donk lè konsa dyaspora sa debake l nan kò, mwen menm ba nan entèl, mwen nan sesi, byen nève, o, sa twa kat mil dola te ye, pou valè bagay, pou valè byen tèl fè pou mwen, m te ka depanse plis ke sa. Non, fò m fè moun nan ale an pè, epi pil linèt, si se medam yo pil grèf, bag nan men, gwo kòsaj, jip men longè, sandal yo, talon wayal, epi bous yo, pèp ayisyen, gwo zanno yo, fay yo nan bouch yo, se. Humm. Epi lòt la menm ret nan kwen lòt bò oh oh. Mwen menm, non m ka jere ti sa. Ou gade l wè ti bout pantalon l sou li, chemizèt, epi yon ti chemiz kat baf, ti chapo l, gade non tchyaniz li nan pye l, mont li nan bra l, epi linèt li nan zye l, l ap pase lòd. Non, twa kat mil dola sa pa anyen. Depanse, non, lè w tande gen antèman nan Latibonit, epi gen dyaspora, dyaspora yo divize non gen afè, pa ka moun fè dekabès. Ay chak kote w pase son chodyè k monte Ou ta fou al chante yon antèman nan latibonit aprè antèman pa gen resepsyon Ou pap viv nan zòn nan Yap kalounen w a kout wòch Jou gon moun ki mouri ou sèlman kap leve mò sa Antouka moun ki pral pran moun latibonit fò panse a sa tou. Moun latibonit m renmen nou anpil m renmen dirak lalo map klè sou sa men dosye antèman an monchè mwah number one pase nou pa negosye resepsyon aprè mò humm ala traka pou lave kay tè papa jan m toujou renmen di l ayiti diktature sè lapèl dèzanti ayiti demokrasi sè la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra. ki moura kaka. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, n ap kwaze nan lòt videyo. Randevou kase demen maten, nevè, bizou bizou one.